Bonjour e bonswa map salye tout moun sou chanèl mwen an map salye tout moun ki pral koute mizik sa sou chanèl mwen an ki pral gade fotom yo sou chanèl la mwen remèsye nou paske nou te ansanm avèm nan bon tan ni move nan move tan paske nou konnen wa tito li menm li monetize map di nou mèsi pou sa mwen gen diplòm mwen Mwen jwenn plas mwen nan plas youtube sa vle di mwen prè pou mwen travay sou youtube dakò mèsi tout moun ann gade de twa foto ansanm avèm. N ap di nan nan lavi fòk nou pa dekouraje nan tout sa n ap fè kenbe fèm depi w konn kote w soti w konn kote w prale depi w kwè nan tèt ou m pa kwè Pa kite sa w fè ou di w ap fè l demen. Demen gen dwa twò ta pou ou. Si w gen yon bagay w ap fè, ou mèt fè sa touswit. Pa kite demen pran w. Demen gen dwa twò ta pou ou.